Nan dènye moman la a lapolis gen yon pwisans, se pa ti pwisans piti oh my God non pwisans lan move e pyès moun pat janm te rete kwè lapolis t ap pase yon vitès konsa men lè popilasyon an leve kanpe m pa kache di w ou pa ka rete ap gade Bwa kale kontinye ap fè chimen l pèp ayisyen. E bwa kale a pa sipoze kanpe. Nou pa sipoze depoze manchèt nou. Nou pa sipoze kouche ditou. Se rete debou pou jiskaske nou fin clean peyi a sou tout fòm. Lapolis nasyonal kwaze ansanm avèk oungan ki konn travay pou bandi yo sitou bandi nan vilaj de dye. Ba yo pwen pou yo pa pran katouch pèp ayisyen. Oungan sa a ki se nèg nan depatman Grandans, komin Jeremi. Ebyen, misye se gwo malfèktè devan lisifè. Gen malfèktè gen ougan, se 2 bagay diferan. Ebyen, bandi yo rele misye Papa Andre, men li rele Andre, men li gen yon lòt non tou ki rele Ogou. Lapolis ki kwaze ansanm avè l nan Matisan 2 B pandan operasyon ap fèt frè e sè malgre misye se li menm k ap bay bandi pwen men sa pa anpeche lapolis gade non pase yon rafal sou misye rrrrrr. Yo pase yon bay sou li rrrr misye sot tonbe pèp ayisyen li pa leve donk aktyèlman la a bagay yo vin pi konplike toujou nan baz gang 5 segond oungan ap tonbe sòlda ap tonbe responsab pwodiksyon ap tonbe nèg ki konn fè koral nan baz ap tonbe donk dèyè chèf gang nan kòmanse deyò pèp ayisyen seryezman Bandi yo ki cho tankou vè lanp, e pa bliye nan jou pase yo frè e sè byeneme ou kapab wè kòman ebyen lapolis li menm ansanm avèk lame te mobilize sou lanmè a. Se pa pou san rezon. Paske pa bliye lè bandi yo wè kat la mare katòz, Yo ka floup yo file kò yo lage kò yo sou krent lanmè a, yo jwenn bato yo epi yo lage pye yo. Men aktyèlman la a, lamarin rete debou l ap veye. Pa genyen lapè pou bandi yo. Nan jou pase yo raple w jan ke bandi yo t ap defye lapolis. Men jounen jodi a, gras ansanm avèk mouvman bwa kale ki te pran nesans nan kanapevè ebyen pèp ayisyen bandi yo pa an sekirite ensekirite a chanje kan se bgang yo ki nan ensekirite kap kouri kite baz ale an pwovens popilasyon an pran yo yo ap eseye pran lanmè lapolis ret kanpe ebyen m pa kache di w bagay yo konplike pou bandi yo e nap di pèp ayisyen kontinye lapriyè pou lapolis pwiske nan moman Yo vrèman vrèman bezwen nou pou nou asire aryè yo pandan yo ap koud bal devan, nou menm nou sipoze kanpe ansanm avèk manchèt nou dèyè ti grenn ki chape pou nou fin plat kawotchou yo. Senyè! Men manchèt mwen. M oblije genyen l. Jezi te di m achte l. Jodi a se lè pou m genyen l. Egzèse ponyèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse entelijans mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Pou koupe vyann. Pou koupe zo. Pou koupe mwèl. Pou gaye kaka bandi. Amen. Bwa kale nan komin Gantye. Yè medam matmwazèl e mesye selon premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke genyen 2 endividi ki tap soti kay vwazen ki ta genyen katouch nan men yo paske aktyèlman la a bandi yo ap wè kòman yo te kapab ranfòse baz e moun ki konn ap voye katouch soti aletranje pou rantre nan peyi dayiti e bagay la pa fin twò bèl yo pridan Donk an se sans nèg yo ap gade kòman yo te kapab ravitaye sou fontyè pase ou wè sa m di w la rantre an Repiblik Dominikèn pou wè kòman yo te kapab jwenn yon ti bagay pou ke yo pote nan baz. Ebyen 2 mesye sa yo moun gantye ta pral depoze lapat sou yo e sa w tande a yo griye yo byen griye. Frè m ak sè m k ap koute m divès sitwayen manifeste pa dakò akoz desizyon Gouvèneman pran pou ke fèt drapo a al fèt nan Okap. An nou koute sitwayen sa ki mande ansanm avèk Majistra Okap la pou retounen sou desizyon l paske li wè malè si ke fèt la ta fèt nan zòn sila pou plis detay an nou tande ansanm. Yo toujou di kote ki gen granmoun timoun pa boule kay. Nap mande ak popilasyon kapwaz la, an nou mobilize anfas meri Okap la pou nou mande majistra a se pou l tounen sou desizyon gouvènman an. Si majistra a pa vle tounen sou desizyon gouvènman an, operasyon bwa kale san kanpe a ap lanse kont ou. Paske. Se popilasyon kapraz la ki pa asepte pou nou gen nèg ak zam, pou nou gen gang k ap teyorize popilasyon an. Se pa ni Ariel, se pa ni Frantz Elbe, se pa ni Emely Prophète ki pran desizyon pou nou pa gen gang Okap. Men se nou popilasyon an. Ebyen si Okap trankil, drapo a dwe fete Akayè. Si drapo a al fete Okap, Se chifonnen n ap chifonnen memwa zansèt yo, menm jan nou abitye fè sa, menm jan nou abitye pase yo anba pye. Nou gen plizyè ane n ap derespekte zansèt yo, n ap pase yo anba pye, n ap chifonnen memwa yo, n ap mande popilasyon kapwaz la ann pran desten nou an men. Nou p ap asepte 18 me pou pyès gang soti pòtoprens andan gouvènman an pou yo vin pile sòl okap la pou yap vin fete drapo nèg sa yo pa gen konsyans nèg sa yo pa moun se rejè moun yo ye se rejè fatra yo ye majistra okap la Nou mande w pran desizyon w fè bak. Nou mande popilasyon an. An nou mobilize, nou pap asepte pyès stang vin konstwi Okap. Pa di e drapo peyi m, se fyète m. Tann dat y ap mache sou fyète nou. Tann dat y ap pilonnen fyète nou. Apa enspektè polis la la sot fè gwo seremoni pou l resevwa 17 moto boksè nan men anbasadè fransè a. Sa vle di yo krache sou memwa zansèt yo. Jenn gason jenn fanm, kapwa, kapraz, ann mobilize! Drapo a dwe fete Akayè. Si Akayè gangle, si Kabarè gangle, si Pòtoprens gangle, se pa nou, moun Okap ki fè l gangle. Men se popilasyon nan zòn sa yo avèk lapolis ki pa chwazi travay de konsè menm jan popilasyon Okap la chwazi travay ak komisè a pou yo mete lapè nan zòn sa yo. Nou menm nou p ap asepte nèg sa yo. vin pile kat ayisyen pou yap vin fete drapo pou yap vin pale tout sa yap vin di yo se ipokrizi konpatriyòt pa neglije pataje videyo yo abòne like kòmante pataje yo tout kote operasyon bwa kale san kanpe a. Fòk nou toujou kenbe l flanbo a. Operasyon Bwa Kale a gen dwa modifye, men fòk nou toujou kenbe flanbo operasyon Bwa Kale a. Majistra Okap la, nou pale w! Majistra Okap la, nou pale w! Piga ou pran Pyès desizyon pou al konstwi pyès tang nan vil Okap pou 18 me pou fèt drapo. Se pou nèg yo fete drapo a Akayè. Se Akayè ki espas drapo a. Se la drapo a dwe fete. Ariel Henry, Frantz Elbe, Emely Prophète, si lòt zòn gang yo okipe yo, nou pa ka rekipere yo, Se paske nou konplis. Se paske nou avèk yo. Se paske nou se pi gran chèf yo. Nou pa asepte pou nèg sa yo pile kap Ayisyen. Nou pa asepte pou nèg sa yo al retire ti lapè nou gen Okap la. Nan fèt drapo ou pa konn konbyen bandi, ou pa konn konbyen gang kap tou pwofite pou yo antre Okap, pou yo tou al enstale baz yo. Pase gouvènman sa ou pa konn konbyen gang ki andan l. Operasyon bwa kale. Majistra okap la fè bak sou desizyon an nou pa asepte 18 me fèt okap ayisyen. Vwala, medam, matmwazèl e mesye ou tap tande yon sitwayen ki pa dakò pou ke fèt la al fèt nan zòn sa a, pwiske nou konnen Kote pou drapo a fete se akayè li pa la e akayè men kòman fè nou nan okap bon ou konnen ya dè teritwa pèdi se sa minis jistis la te di medam matmwazèl e mesye li enpòtan tou pou nou fè yon kout listwa poukisa mesye yo chwazi ale okap tandiske men akayè la m raple m kòman majistra akayè a nan jou pase yo. Komanl tap salanbe jovenel moïse men jounen jodia li nan gouverneman men sak pase ki fè fèt la paka fèt akayè si fèt drapo a al fèt jis okap ki fèt moun akayè pral jwenn li enpòtan poun fon kout listwa poun konnen kòman drapo ayiti vin fè ble e wouj paske Dessalines te nwa e wouj. Pèp Ayisyen, an nou tande Bilolo ansanm! Pa gen okenn maji, okenn wonga, okenn mistik ki ka fè on moun renmen peyi Dayiti. Donk renmen on peyi son bagay ki nan trip, ki nan nanm, ki nan san. Yo pa aprann ou renmen peyi. A bon, mwen dènyeman manke tcheke on gangan pou m fon pwen, pou m fon wanga dèyè Ayisyen, pou m fè Ayisyen renmen peyi yo wi. M manke fè sa wi. An pa gen bagay konsa heey. Esak fè twa ka moun ki pa konn istwa peyi sa yo pral nan poubèl de listwa e pèp la gen pou yo jijel. Bwa kale a se pa sèlman pèp la ki pou pran lari pou ap rele dèyè men moun ki swadizan entèlijan ki panse dwe met tèt yo ansanm pou yo ka fè yon bwa kale nasyonal pou tout moun konnen Kisa peyi sa gen kòm richès e kòman nou ka fè chak ayisyen viv byen san l pa bezwen tounen yon yon moun k ap pati, ki pral pèdi tan l nan peyi blan alòske peyi l ka ofri l tout sa ki posib e inimajinab. Nou rich, nou tèlman rich ke yo vle nou kite peyi sa grenn pa grenn pou yo vin pran plas li. Nou tèlman rich ke tou lè meto Du futur ki pou pèmèt moun devlope. High technology. High technology se la yo ye. Nou tèlman rich ke yo mete yon legliz katolik a chak tan pou yo pran tè pou yo ba yo. Wap gade Plato Santral Elton Musk gen tè la, Bill Clinton gen tè la, gen yon pakèt moun ki gen tè la. Alòske poukisa nou menm yo deside fè nou ale alòske yap akapare richès nou. E m ap di l ankò, pil entèlektyèl dwategòch ki te vin fè konstitisyon, si yo te konn istwa peyi yo, si yon jou lè frè de lenstisyon kolonyal te aprann yo sa ki te rele Konstitisyon Enperyal de Desalin, m pa t ap janm kwè yo ta pral chanje drapo an 86 pou yo vin ba w drapo ble e wouj. Humm. E pwoblèm peyi a li soti la a, nan chanje drapo, nan asasine yon liberatè, e jounen jodi a n ap Peye! Les zèv d'un pèp engra, yon pèp ki pa rekonèt moun ki fèl byen. Monchè si se engra nèg yo engra vre wi yo engra vre wi yo engra vre wi men sa ki pi di nan listwa se lè ke yon prezidan fin fon bagay pou yo efase w pou yo moutre w te pi move moun ki te genyen Tout sa w te fè, swa yo abandone yo nan raje, prezidan k ap monte aprè a, oubyen l chanje non an. Humm, ann avanse pou sa Desalin fè pou Ayisyen. Nou tou yon liberatè. Egzat. Nou mache touye tout pitit pitit li. Bagay sa a e li k pi tris nan listwa. Desalin te chaje ak pitit. Lè yo fin touye Desalin, pèp Ayisyen, yo mache touye tout pitit Desalin nèt. E non sèlman sa tou, Madanm Dessalines mouri nan kras, nan mizè, tèlman yo pat vle wè nèg la. Hum! Epi jounen jodi a nou panse ke sa pa tap swiv nou? Jiska Cincinnatus Leconte nou fon palè sote avè l. Hum! E jounen jodi a nou panse ke nou ka byen nan zak ke nou fè a? Nou pa konn istwa nou e se sak fè yo fè nou pa janm konn istwa nou pou yo ka pwofite de feblès entèlektyèl nou. Se jouskan 1826 ke drapo ble e wouj pral flote nan Nò. Malgre Kristòf te patisipe nan konplo pou l te touye Lanperè, drapo l te nwa e wouj. Se lè Bwaye pral resi ka debake. nan nò li pral vin a ti drapo ble e wouj la sa vle di moun nan nò nou gon abitid de nwa e wouj malgre Petion te fè repiblik li malgre Rigaud te fè repiblik li se nwa e wouj ki te toujou ap flote nan nò jounen jodi a m pa ka konprann kòman nou pral asepte Ariel komokyèl de ki lakyèl Kalman sa bèl wi. A bon te bon nan bagay sa yo. Wi. Pral souye tè sa avèk yon swadizan yon fèt di drapo ki nan plis a plas. Ap fè pwezi. Li pa gen plas li la jounen jodi a la. Kòman fè ke yon gouvènman ki se gang legal dan la mezi tout sa ki represif nan men leta. Pou yon ti gang Kanaran ki pa gen 200 moun ap defye lotorite dleta. Pou yon gang ki pa gen 200 moun pral pèmèt yon gouvènman dan sa totalite pral monte dan le nò pou fè Sunrise fè kòb, pou fè pèdiyèm pèdi lavi yo nan men tout moun ki nan gouvènman an, yo pral jistifye sa pou yo depanse plis de 26 milyon de goud alòske lopital nan Nò pa gen gaz, pa gen alkòl, pa gen oksijèn, lari nan Nò sal kou peny ti dan. Monchè! M ap gade yon videyo Okap, tèt mwen fè m mal wi. Tèt mwen fè m mal, pèp Ayisyen. Telman gen fatra dezyèm vil peyi a wi. Se kòm si pòtoprens detenn sou okap wi. Map mande kote tout fatra sa yo soti wi. Atò kòman w te ka konprann on minis jistis kanpe l di w il y a des territoires perdus. Popilasyon an deside pran manchèt li pou l elimine bandi. Premye minis vini l di w pa fè jwèt bosal pa touye bandi yo. Li vin ranfòse sa chèf de gang kanaran di a. Èske w konprann koze a? Hum! Epi jounen jodi a, Matche lavi sa yo! Yo ap mache tchatcha, yo ap kite Akayè, yo kite Kabarè, moun sous matla masakre yo pa dan en, epi se nan Nò yo chwazi al fete. Kite yo al gangsterize. Ann avanse gason, ban nou listwa. Petro avèk yon fenomèn kolera ak maladi kolera k retounen Serbie du Nord se gwo pwoblèm pou Lolo. Alòske kounya la menm se tout kòb sa yo pral depanse depi kilè Ariel te renmen drapo konsa? Depi kilè te gen demokrasi nan peyi sa? Blan ap kaka nou depi la nuit des temps nou se sèl peyi nan moman an kap promote demokrasi pa gen yon elu Si demokrasi se sa pèp la vle, se sa pèp la di, yo fè l atravè lè eleksyon. Pli de 2 zan, peyi sa pa gon eli. Se yon premye minis enpoze pa le Core Group k ap fè e defè, kote n ap konte kadav chak jou. Se yon premye minis ki pa fè labatwa, men ki gon labatwa ki rele Matisan, ki rele Kanaan, ki rele Jerizalèm, kote moun chak jou ap mouri, se chen k ap manje kadav yo. Efektivman, Nap viv nan yon peyi ki sal, pa gen okenn moun ki pratike espirityalite e relijyon ki ka alèz nan salte. Menm lè w se kretyen, w se advantis, w se boudis, premye bagay ki prime espirityalite se pwòpte. Egzateman mwen m toujou di nou sa. M toujou di nou sa. Kelkeswa relijyon ou pa ka pa bale. Kelkeswa relijyon ou pa ka pa pwòp. Espri pa demere kote ki sal. E sa k fè m konn won seri de moun k ap lapriyè sou fatra, m di, ee sa y ap fè la? Lapriyè sa pa fouti depase wotè w. Menm sou tèt ou lapriyè a p ap rive, alevwa pou l ta monte epi pou gras ta desann. Ou leve, kivèt pise w anba kabann ou, kay la tou sal epi w ap lapriyè, ki Bondye k ap, ki priyè k pral egzose a? Pa gen okenn priyè ki pral ekzose vre. Ou ap ou leve, ou pase pou ale nan legliz la, ou travèse yon lo fatra, epi ou panse lè ou rive legliz la ou al lapriyè, ou chik chèk san chòk, gade nou, ou ap kès kès, alelouya, dife nan kan dyab la, nan, priyè sa pa depase fetay legliz la. Ay gen trop fatra nan anviron an donk lè ke priyè ap monte l telman mele ansanm avek sant fatra bagay la ka confuse bondye Nou dwe panse se blag humm. Donk bwa kale a li dwe fèt nan tou lè sans Amen Nou wi. ka nou dwe pwòpte peyi nou Nou dwe lave rou yo Nou dwe ramase fatra Nou dwe netwaye simityè nou. Paske nou pa ka kite yon peyi ap fini konsa, kote tout jèn, tout krèm peyi a ap pati pou Chili, pou Brezil, pou Etazini. Depi kilè blan te jenere konsa pou yo ap baw pwogram biden? Mizè moun pase pou jwenn yon viza aprè 50 refi jounen jodi a, san w pase pa, ou pa pase pa anbasad, ou pral nan peyi blan. Marc Arthur, kisa ki kache dèryè la jenerozite du blanc soudènman? M ta renmen konnen. Jenerozite blan, blan pa gen anyen kòm jenere, li pat janm vle wè nou, yo gen orè de nou kòm pèp, ou konn istwa a byen, ras nwa yo pat janm vle wè l, kòd nwa a ou konnen ki tout sa yo di ladann, kòman yo wè nou, mwen menm e menm jan m tap pale a zanmi m, frè m ki se ekip nou Ayiti Reve, Robenson Dayiti k sòt yon atik. Epi nan apwòch l lan, l ap pale de politèlèk Grasyen Janjan, l di ke se konpetans ke nèg isit pa genyen. Mwen di misye yo te mèt te depi nan tout 58 prezidan yo. Tout moun sa yo se ton lespri Maniga, sa w wè k rive la a se konsa l t ap ye. Paske blan an nan rasis li, nan kesyon sipremasis li, li pa janm dakò ap gade an oksidan nan figi l, on ekip ti nèg lèd ki sòti an Afrik, ki ap evolye sou on ti bout tè k plen richès e ki fè richès yo tout ki pase kòm grand puissance. Men, la bataille de Savannah se te, se pa t Ayisyen. Se te esklav ki te assujetti a la Frans kolonyalis ki t al ede mèt yo goumen. Men la batay de Washington ki te fèt sou Petyon, lè Anglè te bezwen reprann la vil de Washington, nou te voye 12 mil òm ba yo, yo pa janm mansyone sa. Les efforts de guerre de la deuxième guerre mondiale kote ke nou bay Lèzetazini d'Amerik plis ke 3 milyon dola, yon ti peyi kankou Ayiti, yo egzije nou ba yo kòb pou y'al fè lagè, nou ba yo 3 milyon dola. Nou siyen gwo chèk nan bidjè nou, kòb ki te ka fè wout, ki te ka fè lopital, ki te ka blayi elektrisite nan peyi a. Non. Malgre sa nou ba yo l kòm efò de gè. Yo pa klewonnen sa. Yo, yo fè lagè kore. Nan jenerozite nou, yo mande pèp ki pou ede la kore. Yo menm ki fin kraze kore. Ayiti fè kore kado on milyon dola. E gade byen pou wè, yon Kore ki te kraze nan lèzane 60, e se menm Kore sa a, ventan, trantan plita, ki pral fè je olenpik. Nou menm nou ret la anba bab Etazini. Sanwont nou sanwont konsa. E se nivo sanwont la k rive la wi nèg. Pase dèfwa gen de bagay w ap tande k pase nan peyi Dayiti. Sa moun anvan yo te fè epi wè jounen jodi a, se sa n ap vin remèt. M ap mande, ki tèk donnen nou, ki loray ki kale nou? Paske franchman, frè e sè, ou voye sòlda al batay nan lòt peyi, ou bay lajan pou lagè, ou ede yon pakèt lòt peyi jounen jodi a yo voup yo pase monte e yo pa dwe w. E gon gran ki toujou di m konsa, menm si w wè gon moun ki te pran men w, li mete w nan yon nivo. Si moun sa ki fin pran men w nan, li mete w nan yon nivo, ou menm ou kontinye ap avanse, moun nan deside rete la, pa de kesyon ou pral engra anvè moun nan, switch, kontinye avanse. Menm si se manman w, menm si se papa w, menm si se te frè w ki te retire w nan mizè. Li mete w nan nivo, lè w wè ou rive nan nivo sa, ou wè frè a sè a deside fè santiman, yo pa deside travay ankò, kite yo fè tenten kontinye avanse w menm. Menm si yo pral trete w de engra, se sa anpil dirijan nan peyi Dayiti pa konprann. Menm si w te fin ede w ede w ede w ede w ede, men fò w toujou mete w nan pozisyon pou ede a, pa gen kesyon w ap tann sa ke w te fè pou moun, w ap tann yon bagay nan men yo an retou, pa gen bagay konsa. Si w rive nan yon nivo, ebyen ou menm ansanm avèk cheri w la ou te kòmanse travay, nou te kòmanse yon ti biznis a zewo, Lè ke nou vin rive, nou kòmanse gon gwo depo, ou menm ou reve gon antrepriz, epi rèv madanm nan kanpe nan boutik la, rèv cheri ou la, rèv mari ou kanpe nan depo a, pa gen le chwa cheri, se chw, se switch li ye rapid. Se pase, kite melo moun nan di w engra men ki kote m te sot avan w, men poukisa w pa deside avanse? Si w rive la w bloup ou bloke se la panse w rive men pa m nan pi lwen toujou m ap kontinye avanse m pap ret kanpe avè w m pap chwazi plonje ansanm avè w se pou m kontinye avanse menm si w ap trete m de engra sa pa gade m m sipoze kontinye pase rèv pa w bout nan depo a mwen pa m nan se pou m gon gwo antrepriz se pou m kontinye avanse se pou w kontinye avanse frè e sè. Si gon moun ki te pèmèt ou soti nan peyi dayiti pou ou ale viv non lòt peyi, pat kesyon lè ke w rive si moun nan se nan restoran l tap travay ou menm se nan restoran pou rete tou. Rèv moun nan se te kapab soti nan peyi l vin travay non restoran. Soti nan peyi l al travay nan jaden. Men ou menm ou te reve se pa nan jaden an sèlman ou gen pou w travay, ou ka pase ladan. Mou vle vin pwopriyetè tou. Si moun nan pa deside avanse ansanm avè w, se vre ke li te fè yon premye pa, men sa pa vle di pou w rete atache ansanm avè l, pou w ret plonje ansanm avè l, pou w ret bloke ansanm avè l. Leve pye w kontinye avanse. Se vre ke nou te ede yon pakèt peyi, men jounen jodi a gade yo, epi gade eta nou. Donk nou pèdi pozisyon nou pa rapò ansanm avèk istwa nou, sa ke nou fè. Jounen jodi a li enpòtan pou ke nou sispann akize moun, di gade entèl, gade entèl, nou fè pou entèl, nou fè pou entèl, yo pa dwe w on mèrd. Se ou menm ki te pou kenbe pozisyon pa w la. Se ou menm ki pou ranmase eskanp figi w. Si tout fwa w pa janm konprann ke moun pa dwe w anyen pou pran responsabilite w, pa gon pa w ap kapab fè. Ann avanse Bilolo. Gade nou menm ak Cuba. Lè la Russie pran Cuba ki sak vin Cuba? Menm yon Cubain kap peche pwason gen yon diplòm inivèsitè. Efektivman. Alos ke jounen jodi a pa gon nèg la ki te fè medsin nan peyi sa. kal Canada, kal Ozetazini pou se medsen lale. Non. Lal pase mòp nan lopital. Epi nous avons les meilleurs chirurgiens au monde, les meilleurs neurochirurgiens. Men yo pa ba nou avantaj sa a paske nou sot nan yon peyi ke yo deteste. E sak fè Franklin. Enben, se sak pase wi. Se paske nou tèlman sousou, Men nou kowonpi tou wi. Pase dèfwa sa ki grav la se ke nou san ògèy. E se sak fè yo imilye nou konsa. Pase ke kòm ou te ka konprann pou moun nan peyi dayiti kap etidye medsin e pi lèl rive nan staj gwo kaye nan menl, gwo tchalal nan menl lap gade e pi lap pral aplike sou moun. Nou pa onèt tou non, sitou pou jenerasyon sa. Delano Rousel son prezidan amèken ke m renmen. Li te di ke son pèp ki gen endepandans li pa lè zam. Fòk nou toujou fè pou pèp sa toujou ap goumen. Pou moun kal lekòl ap goumen a moun ki pa konn li. Pou moun ki pye atè ap goumen a moun kap soulye. Se sèl fason pou yo ka gon predominans nan peyi sa ki te konki endepedans li pa lè zam. Pou nou pa yon move egzanp pou lè 60 milyon de nwa Ozetazini. Ok Nou konprann Nou konprann sa prezidan te di a e gon bagay m wè ayisyen jwe ansanm avè l la pawòl gen pwisans humm la pawòl gen pwisans pèp ayisyen e malgre gen anpil moun ki gen kapasite pou yo konprann sa men yo stil toujou chwazi fè tchoul. Atò bon prezidan depi 1900 jamè diw konsa sèl fason pou yo gade nou gen kontwòl peyi a se fè tout la sent jounen gen batay epi jiska prezan nou poko konprann pou ke nou pran responsabilite nou pou nou monte lame nou kite mele nou yo bloke nou yo fè 3 zan yo koupe tout relasyon ansanm ak nou nap manje sa n genyen. Nap manje sa ke nou gen se sa nou pè paske pou bèl fò soufri pou gen peyi fò soufri pou gen peyi fò met vi ou sou tab la fò pa pè mouri si se patat poun manje nap manje l sak ka reziste se poul reziste sa kap mouri se poul mouri men w konnen ou fon travay pou jenerasyon kap vini an poul pa nan menm pwoblèm sa dèfwa Gen de desizyon ki te kapab pran pour le pays, kap bon pou pèp ayisyen, men dirijan pè pou ke yo pa depòte madanm nan ak pitit li pèp ayisyen, ebyen li chwazi koule. Nou gon lapolis, yon lapolis anba sad. Ou janm wè yo fokis sou dosye lame? Ou janm tande yo pale de ranfòse kapasite lame? En en yo pa pral nan bagay konsa. E peyi dayiti pat sipoze yon peyi ki san lame pa rapò a istwa l. Pèp ayisyen konprann bagay yo tande, konplo pi rèd pase wanga. Jounen jodi a fò n kòmanse pran lari tou. Fò n di kisa n vle. Fò gon bwa kale pou enstitisyon leta yo tou. Li pa nòmal pou w ap fè yon moun peye mil dola ameriken pou yon paspò. Li pa nòmal pou w ap bay yon polisye twa mil dola pou l fè w antre sèlman pou w janbe anndan. E sak grav la wi, kòripsyon an tout kote, kòripsyon an tout kote, se nou ki pwoblèm nan, e map toujou dil, se nou ki pwoblèm nan, se poko janm blan pase jou nou deside rezoud pwoblèm nou, blan pap ka kanpe, e nou k pwoblèm nan, se tris wi pèp ayisyen. Fòk nou ka denonse tou. Yeah. Nan tout nivo sa yo, nou dwe gen Bwa Kale a. Se pa ka yon sèl moun k ap enpòte diri, yon sèl moun k ap enpòte lay. Jounen jodi a, fò nou repanse politik nou. Kòman nou fè konfye le pli nob dè metye, lagrikilti, ki se yon seri de moun ki san lajan? E sa k grav la wi. Peyizan toujou nan plen, moun Latibonit toujou nan plen. Yo san lajan yo san anyen leta fèmen sou sa men tout la se di nou tande konbyen milyon ap dekese wi pwogram alimantè mondyal patati patata grangou lafen nan peyi dayiti peyizan pa gen mwayen pa gen kanal irigasyon konstwi yo pa ka jwenn angrè pa gen anyen yo pòv. E lè w wè yo resi fon ti rekòt, menm nèg sa yo ankò mete gang sou wout la pou dechèpiye yo. Adje lavi sa o! N ap pede di ke boujwa gen monopòl. Yo gen monopòl fatra, yo gen monopòl kaka. Men nou menm èske nou chita ansanm avèk sa k yo rele le pouvoir du nombre lan pou n konnen ki peyi nou vle? Mil twa san vennset kilomèt de kot, nou pa gon endistri de pèch. E jounen jodi a dan tou lè peyi di mond, le homard ayisyen è prize. Pwason nou ap mouri de vyeyès paske pa gen moun ki pou peche yo. E trafik zanbi a? Lè gen ti van, nou gon trafik zanbi se dè milya. Poukisa nou menm nou pa ka elve zangi pou n vann la Chin ni. Non gon pakèt bagay pou nou remete an kesyon. Zangi sa tou se youn nan bagay sou al antre ladann ou konnen. Banm di yon bagay cheri. M pa gen lajan m pa antre nan sa m vle. Jou m gen kòb tout sa nèg nwè pa ka fè map fèl. Ayibobo a ou cheri. Nap pwòpte teren avan. Dayè map mouri a 89 an. M gen 51. M gen plis tan m rete poum viv ke tan m gen la. Nap pwòpte teren avan. Paske mwen toujou di l yon bagay. Neg nwè yo kite se moun de koulè ki fè konbit. Paske nou telman leve mal yo drese nou kont prop tet nou. Nou pa janm konn sak rele le pouvoir du nob. Moun kanapevè moutre nou la. Wap byen pale wi. E se kanapevè wi randevou an ye 18 me Iguana ka fè kaka sou men, gade byen pou wè, gade byen pou wè, lè pèp la deside, mwen toujou di l, pa gen okenn pwisans ki ka kanpe fas a yon pèp ki konn sa l vle. W ap gade gen 4 nèg Gonayiv la ki nan bis ki gen 4 sak bal, malgre lapolis ap tire sou pèp la, Yo deside pran 4 nèg yo. E yo pran yo. Jounen jodi a la, yo pa ba nou kouran, nou dakò. Nou pa ka manje, nou dakò. Manje pa ka yon liks nan yon peyi ke nou fè m ap etidye. Menm malpwòpte a, Ayiti a et un peyi esansyèlman agrikòl. E sa k di a? N ap nan fèt enpe. Yon pate kòde pa ka vann 500 goud. Mezanmi. Nan yon peyi esansyèlman agrikòl. M pa kab achte yon poul peyi jounen jodi a la, menm m bezwen yon poul nwa achte la pou m fè yon maji pou yon moun, se mil dola yo mande m pou yon poul nwa. Alèz. Si m bezwen achte yon kabrit, yon bouk nwa la, m ap nan sèt mil dola. Alèz. Paske yo konnen sa m pral fè avè l. Byen si. Lè ou fin pale. E yo pwofite de sa. Bagay yo rele w pijon yon grenn pijon nwa. Ah! Ou pa ka achte sa. Pijon wo men nwa. Ou pa kapab. Mawon, blan ou pa kapab. Donk, fòk nou konprann jounen jodi a ke pi gran endistri dan le mond se pa endistri ameman. Se endistri alimantasyon. Wap byen pale. Ou manje maten, ou manje midi, ou manje aswè. Aswè. Nou kite tout bagay. Nou vann tè pou n al travay tè. Nou nou dakò pou n travay tè Chili, nou dakò pou n travay tè Brezil, men nou nou si nou pa dakò pou n travay latè nan peyi nou. Senatè a di l ap fè pwodiksyon nasyonal. Ui. Sa dire Latibonit la ye? Mande l, mande l e pou l Ala kote gen nèg yo vòlè mesye. Mande l! Moun Latibonit menm dlo yo pa ka jwenn. Tè ap fonn. Pa gen kanal irigasyon. Li fè tout tan li nan politik epi jounen jodi a li tonbe nan pwodiksyon nasyonal. Ou kwè? Pwodiksyon entènasyonal. Nou kite se chinwa kap fè lalo bay ayisyen manje nan eta Florid. Aloske nou fyè pou nou konsome soup kenbèl, nouy nan sachè, tout bagay. Men nou pa ka gon endistri pou anvayi mond la ak lalo, ak bouyon tèt kabrit. Soup joumou. Sa e chef lan kap pale la wi. Wi Nou paka Nou paka fè moun a etranje konsome tchaka nou an Nou fè tchaka an kanèt Donk Jounen jodi a nan manje sèlman ayisyen ka plase l son kart touristik mondyal. Men fòk nou gen moun nan tou lè domèn ki enterese a la choz piblik. Nou pa bezwen moun ki vin sèvi tèt yo. Se 20 milyon dola wi pou fè yon ti ayewopò entènasyonal. Pis la koute 18 milyon. Lòt jou m al m al m al m al m al m al nan ayewopò Okap chalè manke touye m. Jiska prezan sèl grenn nou genyen Yo rele l. Tousen Louvèti. Tousen Louvèti. Tousen Louvèti te fè tout bagay. Atan, atan. Tousen Louvèti fè tout bagay. Mwen dakò. Men, li pa t fè ayewopò. Men, li pa t fè ayewopò. Mezanmi. E la l di a. Tousen Louvèti te fè tout bagay men, ayewopò a non. Retire non yon prezidan ki te konstwi yon bagay pou al mete yon non yon lòt, tandiske ou pase ou menm te gen plis lajan ki gagote nan gouvènman w pou w al wap fè yon mèrd. Humm ala traka et chanje yo chanje non an yo mete Toussaint Louverture se menm bagay yo se just yon penti yo pase sou li pèp ayisyen anyen non yo pa fè o mwen te kapab di li vin plis sofestike tan avanse pa gen bagay konsa non. Si yo tap eseye wè kòman yo te kapab fè mentnans ladan, yo te ka al konstwi yon lòt, yo pa gen lide sa. Se François Duvalier k fon ayewopò. Fini. E gade byen pou wè. Nou retire non François Duvalier nan tout bagay. Men nou konsève non Harry Truman. Mande m pou ki sa. Yon asasen. Charles Sumner. Yon asasen. Yon prezidan ameriken. Yon peyi. ki di l ke l pa ka goumen ankò, li bese lèzam. Malgre sa, li di l te gen pwojè Manatan ke li te depanse milyon pou l te fè bonm adomik, fò l eseye l. E nan yon sèl jou, an mwen de sen minit, 300 mil moun mouri nan de vil, Iwochima, Nagazaki. E nou menm nou fyè pou n gen boulva Harry Truman.